Ou mèt pale! Mimi love ap krasi laj la nan mimi. Mwen ti ansi. Ok, ou mèt pale. Ok, so nou te mare so si zanmi kay nou. Bagay ti moun te vin mete nou nan ti diskisyon. So, M gen 3576 moun kap gade m la Premye sa map di map mande Milova eskiz paske mwen te lansel yon move pwopo lèm te dil ke lap domi sou ravèt mezanmi se pat janm vre se jou mwen pa konn bèl so m pa vin desann figim la men se prèv de matirite nap fè se prèv granmoun nap fè le fè ke mwen te dil lap domi sou ravèt. M pa t di l sa san rezon, se paske l te fè yon live li te, m te santi l blese m, se pa sa ki fè mwen te lanse pwopo sa. Mezanmi Milova m koube m byen ba pou m mande w eskiz pou vye pawòl sa m konnen ki te fè nou nan gwo kont jiskaprezan men m swete sa pa repete ankò. Donk, nou te eseye aranje sa deja, sa pa t mache, men m swete sa se yon dènye fwa nou pa timoun piti ankò, nou granmoun, nou gen matirite, m konnen jouman pa konn bèl. So m fè yon pakèt tan avèk bagay sa k ap rache kè m paske m konnen ou gen rankin, so Widiana sa ou pa t janm renmen l ankò depi lè pawòl sa te fin lanse a. E dezyèm bagay m ap di, sensèman pou afè foto ki te pibliye, sensèman wi m te di l byen klè ke se ou menm ki te voye yo bay Doudoun pou Doudoun te sal mwen. San ipokrizi m ap di l, jiskaprezan sa nan tèt mwen. Men se pa paske m kenbe ou anba kè m. Se pou sa moun ki te nan antouraj ou te di m, te eksplike m, ke yo te ba w konsèy, yo te di w non pa fè sa. So men doudou nan ba live nan la tou li ka demanti li gen dwa di se pa Milova ki te fè sa ok nou pral jwenn foto yo so mwen mande eskiz pou tout bagay sa moun ki te metem anfas Fedna yo m pa janm met Fedna nan afèm klè depi premye fwa lèm tap pale a m tap pale a Milova tipikman e m pat janm pase sou kote m te jis pat vle site nonl pou bagay lan pat grav m pat janm tap pale avèk Fedna m pap di nou kraze relasyonm avèk Fedna non m pap janm di sa. Men nou pale anpil vye bagay Koman di a ki fè jounen jodi an nou pa twò wè nou kole sere Ok mes amour Donk mande eskiz pou bagay sa yo M swete bagay sa yo pa repete ankò e pou bagay sa yo pa repete Kounya nou granmoun Poukisa w rele anmwe a Kechou Kounya Milova ou ka pale Aprè sa lè nou fin pale n ap bay akse ansanm avèk fanatik yo pou yo poze nou kèk kesyon epi pou n ale. Ok Premyèman pou afè ke m ap dòmi, m t ap dòmi sou ravèt lan, deja m te deja konnen se te yon manti l te ye paske ke malgre tou m pa t nan pozisyon sa ke m ye a men yo konnen ke m pa t gen yon vi ki te twò mizerab ok. Tout moun konnen depi 2 moun nan diskisyon yo p ap janm di l ou bèl, m renmen w, w ap byen viv, w ap di sa w ap dat. L ap toujou di l dè pwopo ki pou deranje l. Ou konprann? Sa pa t deranje m e ou te di m li tou li te ban m plis fòs avèk kouraj tou pou m te travay pi di, pou m te bay tèt mwen vi ke m ap mennen an. Ou konprann? Donk, lè ke ou nan diskisyon ansanm avèk yon moun, moun nan di w yon bagay, oswa ni nan antouraj ou tou petèt moun nan gen dwa fè yon blag ansanm avè w, li di w yon bagay, sa tou, paske mwen menm se konsa m ye. E sa k fè anpil moun ka toujou di Milova gen anpil ènmi. M pa gen anpil ènmi non, m pa chache rantre nan sen moun m wè k ap ban m pwoblèm demen si Dye ve. Olye pou kòmsi m gen tan close ansanm avè w pou al vin ban m pwoblèm, m tou mete w, m tou ba w limit ou. Dayè w konnen m byen, ou konprann? Donk, dòmi sou ravèt lan pa t deranje m ditou, ditou, ditou. L pa t deranje m. Li pa t, sensèman, l pa t deranje m. Sa k te deranje m paske ou se te premye moun ki te, ki te moute, ki te live, ki te pale konsa de mwen e ki te di yon pakèt bagay ki pa t verite tou. Donk, m pa t wè kòmsi yo te gen plas yo, sa te fè m mal, m te kriye anpil. Men m pa t kriye pou afè bagay ravèt la, ou konprann? Paske m se yon tip de moun kòm si m toujou pran kritik mwen yo pou m pote chanjman lakay mwen. M fè anpil chanjman lakay mwen e jounen jodiya si m ka la ansanm avè w tou, se paske m jwenn anpil kritik fanatik yo ap di yo, ou toujou nan kont, nan kont a entèl ou nan kont a sesi ou nan kont a sela. M vin wè ke li pa nesesè pou nou toujou nan chen manje chen paske nou soti, nou son staff ki soti lwen. Sitou mwen menm ansanm avèk Maestro Kerwill. Maestro Carol konn ap sot kafou, dèfwa li konn ap soti pran wout a pye pou l vin pou l vin choute pou nou. Dayè li pat gon bagay vrèman. Li te jis renmen sa lap fè a li te fè l. Mwen menm tou, m pase anpil mizè pou pou m la jodi a. M pat konnen sinema tap bay lajan. M te jis renmen l, m te tou rantre ladan. Men m pran anpil kou, m pran anpil anpil trayizon tou sa men m te toujou di map avanse pou pi devan. Konsa tou m pa m pa kòmsi la pou m detwi whatever moun ye a. Mwen menm M konn fè foto nu, m pa janm jije yon jèn fi ki fè foto nu, voye bay mennaj li, ki kòmsi ki ap pran plezi avèk mennaj li. Sa fè pati de yon relasyon. Ou konprann? Men, m te twouve sa li absurd. Kòmsi pou, ban m di w, gen de bagay yon moun di w, paske ou tèt ou, mwen menm yo pap janm fè m sa. Pase ke yo konnen kiyès mwen ye vrèman. Gen de bagay yon moun di w, fò w reflechi san mil fwa. Premyèman. M pa tap janm riske pran yon foto pou m voye ba yon medya. Paske m konnen medya sa demen si Dye ve, li pral sèvi avèk mesaj sa yo kont mwen. M pa janm pran plezi nan di medya wadèvè bagay sou nenpòt aktè, aktris li ye a. Paske m konnen sa m di an se yon prèv li ye. Menm lè moun nan ta di w li efase, l fè w konfyans, ou pa konnen demen si Dye ve kisa l pral sèvi pou ou. Dezyèmman, antouraj mwen, moun m plis alèz ansanm avè l, li pa lòt ke Fednaelle. Si m ta di m pral fè yon bagay konsa, se Fednaelle pou m ta di, e Fednaelle pa t ap janm di w sa. Ou konprann? M pa gen yon lòt moun m ta pral di, m pral pibliye foto Widiana. Ou konprann? Li san sans. Kòmsi, pou w fè m yon bagay epi pou m di m pral pibliye foto w, m oblije di yon moun sa pou moun nan ap ban m konsèy. Pandansetan, aktris MK Agency ki gen lang pase sa w pa konnen anpil ladan yo, ou panse m t ap fè yon bagay konsa? Non. La, fò w ta reflechi sanmil fwa. Fò w ta di kèt, Wè Astrid ki te fè pati de gwoup mwen Astrid pa la Lè premye diskisyon mwen ansanm avè w la lè ap pale di yo gen foto yo gen foto ki bay Astrid di konsa Milo m wè foto a bagay li di l di l ekri E pa konn kòmsi dezyèm diskisyon pou mwen ansanm avè w la pou m ta pran foto w pibliye l poutèt ki sa Doudoune ka di sa M pa janm janm janm janm janm fè m pap sèmante m pap plede Men si ke m te fè yon bagay konsa Bondye wè se mwen ki te fè sa, on jou m gen pi mal k ap pran lari. Pi mal, pi mal, pi mal, pi mal. Kòmsi sa m fè w la Bondye ap fè m peye l tou. M pa p di non, m pa p fè w kwè ke m pa t fè l. Jiskaprezan sa ka toujou rete nan tèt ou ke m te fè l. Men sensèman m pa t ap janm desann osi ba konsa. Ok ou konprann? Men lap janm desann osi ba konsa, li parèt kokorat, li parèt komsi yon moun ki imature, komsi ki pa gen maturite, komsi ki pa gen yon foto ni yon fi parèy ou, pou voye l ba yon lòt pou fè video. Non. Pa vre ditou. Donk moun, moun, pase ou konnen se konsa l ye. Se ta fè MKAJ di a, se sa k fè gen anpil divizyon. Depi youn kloz a lòt, ou wè yo te gentan di w, sa entèl te di sou ou, entèl te fè sou ou. Se sa k fè yo, yo pase anpil peripesi komsi pou yo mete ou menm avèk Fedna dozado. Lè yo di Fedna yon bagay, Fedna, Fedna toujou di, m konn sa Milova ka fè. Donk se sa m bezwen gen lakay ou. Nan yon bagay yo di m Fedna di, Fedna dis, Fedna dat, m di, ok, li di l dat sa. M pa menm di Fedna, e pa m tande w di tèl bagay sou mwen. Paske m konnen kòmsi moun ki vin di m sa m konn ki moun li ye. Èske w konprann sa m di w la? Donk matirite sa fò mete l. Lè w alèz ansanm avèk, e pa sèlman pou mwen menm non, lè w alèz ansanm avèk yon moun, lè yon moun rele w li di w entèdi tèl bagay sou ou. Kòman w fè konnen entèdi tèl bagay sou mwen? Paske w te gen yon bagay ou t ap pale a entèl. Kòman entèl fè w fè w konfyans pou l di w? Èske w konprann? Fò w reflechi epi tou pou w suiv. E sa k fè m toujou di, mwen menm ansanm avèk Fedna, m toujou di nou trè edike nan sans sa. Paske gen anpil yo, yo di. E Milova di Fedna di e vre, Fedna ekri men tel ki di m tèt la, m di a bon, m di bon men kòman sa te li menm tou, epi tou nou avanse ou konprann. Donk pou afè foto a, m pa t ap janm desann osi ba konsa, jamè, jamè, jamè, jamè, jamè, jamè. E Doudoune si l vle li ka bay prèv tou, m pa p janm desann osi ba konsa, m pa t ap fè yon bagay konsa. Ok, donk. Antouka. Dezyèm fwa ke nou te antann nou an. M te antann mwen ansanm avè w ak tout kè m, se te yon atis ki te fè l, m te antann l avèk tout kè m. Wè, men kòman m ye, depi m pa pale yon moun m pa pale avè w, m pa ka fè sanblan. Ou konprann, m pa ka fè sanblan avèk wadèvè moun m ye a. Ou konprann, depi m byen avè w, m byen avè w, m pa byen ansanm avè w, w ap wè sa egzakteman ke m pa byen ansanm avè w. Donk. Ou di konsa ke m pat m pat byen ansanm avè w ak tout kè m tout sa. E pa vre ditou. M te ba w tout, tout, tout, tout, tout mwen menm. Sa ke ou gen gwo san, se youn nan bagay m ap chache chanje lakay mwen. Mwen gen gwo san, donk a lepòk diskisyon yo te pete lakay la, ou te di m sotiz tou. Mwen menm mwen di w sotiz tou, donk nou vin divize. Sa pa t ap fè ke. Nan nivo m gentan vin ye a pou m al pibliye foto ou wè demen sa yon moun ta fè m m ta gen foto entim li nan telefòn mwen m pa tap janm mande sèvis sa paske mwen tou m gen foto entim mwen nan telefòn mennaj mwen m fè sa souvan paske se youn nan bezwen yon relasyon ou konprann donk. Mwen menm li te stil toujou nan tèt mwen. Non jiska prezan kastil toujou nan tèt ou paske a la vni ou ka jwenn vrè repons ou bezwen ou ka jwenn ki yè sa ki fè sa men mwen jiska prezan m klè avèk konsyans mwen. Banm di w m pa bezwen chache okenn repons sou sa ankò. Li klè. Ou di m li nan bouch ou ke se pa tou li te toujou nan tèt mwen. Non. Men apati de konnya la m jis retire l paske nan bouch ou donk si w konnen w te fè l sa se ou menm sa se konsyans ou. Men mwen m pa janm anba kè m non. Men se te pi gwo malè ki te rive m nan vi m. Etan donnen ke aswè a la ou ouvri bouch ou, ou di m ke se pa tou menm, donk se padone klè. Ok, donk m retire sa nan tèt mwen, m pa bezwen janm bezwen konn kòman yo te fè pibliye ankò, m pa bezwen konn bagay konsa ditou. Epi m jis, m just retire l nan tèt mwen, m konnen ke se pa tou menm ki te fè sa, that's it. Ya lè fini tou si yon atis di konsa milova te di lap fèl tou sa poukisa moun nan pa baw yon mesaj kòm prèv milova voyel ban mwen poukisa moun nan pa baw yon mesaj kòm prèv kem voyel ba li m se moun ki toujou ap chanje telefòn dèfwa menm foto pam m pa gen sou telefòn mwen m toujou ap chanje telefòn alepòk lè bagay sa pran lari lè sa m gen yon iphone m fek gen yon iphone 11 pro donk m oblije kòmsi ou konnen iphone se premye fwa m itilize iphone m pèdi tout sa m te gen sou android mwen Donk, pou m pa bezwen jistifye, m pa t ap desann osi ba ke sa, ok? Ok, dakò, pa gen pwoblèm. Ban m di w, fanatik yo te di konsa, yo konnen Widiana gon move moun, li fè l a tout kè l, men Milova te di non, Lyv li gen rankin, li pa p janm zanmi Widiana. E pou pwomèt yo la, èske sa nou fè an nou fè l ak tout kè nou, èske nou mete granmoun, matirite lakay nou, pou n pa kite ti bagay, nyèzri, mete nou nan diskisyon, vin fè Lyv sou entènèt, vin fè jan de bagay sa yo? Si pa azar nou ta gen yon ti pwoblèm n ap just jere l an prive. E m pa ta espere sa non paske kisa n pral genyen pou n gen pwoblèm. Ou konprann? Men, si sa ta rive kòm se lòm avèk lòm nou ye pou sa just rete an prive. Ok, ban m di w. Relasyon moun ak moun toujou gen diskisyon. E de moun ki renmen tou kòm si ki k ap fè lanmou konn nan diskisyon m pa ta bezwen di w pou de moun ki byen. Demen si Dye ve lòt ou dwa fè m yon bagay m fache, apre demen m gen dwa fè yon bagay ou fache. Nou jis bezwen matirite pou n di a men nou pa sot fè m nan m pa renmen l pa gen bagay. Kòmsi nou pa bezwen yon lòt moun ki pral vin di oh Milova di sesi sou Widiana di sela sou mwen. Ok m konnen Milova ka di m konnen Widiana ka di. Donk what the fòk yon moun pale de mwen. Fòk ou pale donk si w ap pale de mwen se paske w dèyè m ou wè tout sa m ap regle. Donk se taktik sa mwen anplwaye depi lontan. On mwen m pa bezwen konn sa whatever moun li a di sou mwen. Donk se ou ki pral mete maturite nan paske ou renmen live, ou renmen sa. Kòm si pandan 2 fwa se ou k live avan. Ou konprann? Nou pap diskite sou sa non men pandan 2 fwa se ou k live avan. Donk si si m fè yon bagay wap di m wap tèks mwen la Milova anm ou sot fè yon reyaksyon la m pa apresye ditou donk ou ka fache pandan jounen an. Mwen pa oblije moute vin live paske lè nap regle sa nap regle a nan whatsapp fanatik pa konnen An, kòmsi lè nou fin fè sotizan sou youtube la nou bay pozisyon pou moun pou n pèdi fanatik, ou konnen kòmsi chak diskisyon, kòmsi dèfwa kòmsi chak nan zye m tonbe m pèdi anpil followers ou konn sa? Petèt ou gendwa pa kontwole sa, pase gen moun serye kap di woww m pap swiv moun sa ankò, moun sa yo pa yon modèl, yo pa yon egzanp, ou konprann? Si gen yon bagay, si m fè yon bagay, nou ka, nou ka diskite sa sou WhatsApp oswa nou diskite sa fas a fas. Nou pa oblije tankou chen manje chen. Deja n ap viv nan yon peyi, franchman, peyi a deja ap strese moun, tout moun ap chache kite peyi an. Donk, sa ta pral fè kòmsi, sa ta fò, ta fè vrèman mal, jodi a m nan diskisyon avè w epi demen se vre m tande w mouri oswa w tande m mouri. Kòmsi. Papa m tande tèl bagay, tèl bagay, kòman sa fè fèt? Pou l diskite sa ansanm avè w, li mande anraje, li moute, li lay pou w kòmsi li menm li pafèt, li pa konn denigre moun, li pa konn pale moun mal, kòmsi li menm li son sen. Èske w wè sa m di w la? Donk si moun parèt la, li di w, Humm, Widiana, pa bay manti, ou konn fè ti tripotay, ou soumoun, ou konn pale moun mal. Konsa tou moun pale w mal tou. Èske w konprann sa m di w la? Men lè moun nan. Yo di, Milova di yon bagay sou ou. Moun nan kòmsi tèlman san zinyen sa nan tèt li kòm yo kòmsi kounye a gwo bagay buzz, se zye ki fè moun avanse sou rezo a. Moun nan menm rele ou ta di, ah, Milova m tande tèl bagay nan ki kontèks, kòman sa fè fèt, kòman sa fè di. Ou konprann? Moun nan oblije moute like ou l ap kakaye, sa se rrrrrr, l ap rabeso w. Pandansetan li menm li pa pafèt, li menm tou l konn pale moun mal, li menm li fè tripotaj sou moun, li menm tou l fè sa k pa sa. Èske w konprann sa m di w la? Donk se sa moun nan pa ka konprann. Dayè, depi w pa ka jije tèt ou avan, ou pap ka jije yon lòt moun. Ou konprann? Donk, bagay sa yo, m pa gen filtè ankò non, m retire li. M retire filtè a. Donk, bagay sa yo mwen menm. Dayè m gen m gen 25 ans sou tèt mwen se se moun a m nan m nan m nan panse avèk timoun pase m pa ta vle kite move egzanp pase m gen m fè twòp e pa m fè twòp non yo mele m nan twòp sòs non m site twòp nan twòp bagay ki sal sou rezo a donk demen si Dye vle m pa vle pou pitit mwen ap di a manman w men sa manman w te konn ap fè ou konprann sa m di w lan donk sa fòk m reflechi ansanm avè l gen yon timoun se pa yon men zafè Donk, kòmsi renmen ansanm avèk gwo mennaj tou kòmsi ki kòmsi ki son figi piblik ki respekte tèt li, ki ap ki gon ki gon lim dwa epi pou l wè l gon fanm konsa lay dak lay dis tout jounen zen pasi pala, nèg la ap di woo m renmen manzè se vre men m desi m oblije bay va paske fanm konsa pa ka okipe pitit mwen, pa ka manman pitit mwen ou konprann? Donk si w renmen nèg la w oblije kòmsi bay tèt ou yon direksyon di bon fò m chanje paske chanjman li la pou nou tout fè l. Yes, an tou ka, m byen kontan aprè midi an nou chita nou fè ti pale sa, nou te gon pakèt moun kap tande nou, nou gon pakèt medya anba live nou, m konnen yo pral, yo pral, yo pral, yo pral dekòtike sa nou di yo, nou gen Doudou, nou gen Lovely Love, nou gen Kechou, nou gen D-Wens, nou gen Peterson, tout la, e m swete sa nou fè an, li rete la, li pa rive pi lwen. Ya, mwen menm, men yon bagay ankò, gen anpil moun ki toujou ap di medya ap desann yo. Ni Demi-X, ni Doudoune, ni Lovely Love, whatever moun kap fè video zen sou reseau a, yo pa denigre aktè, aktris, ou ba yo posibilite, ou ba yo zen. Youtube nan pa pou nou sèlman. Ou ba yo zen, yo pran zen, ou konprann? Eske yo ap viv lakay nou? Non yo pa viv lakay nou. Menm jan kòmsi gen medya, tout sa kap pase lakay mwen depi kèk mwa la, yo konnen, m vire, yo konnen, m tounen, yo konnen, m chita, m konnen. M nan diskisyon avèk Dani, yo konnen m kanpe, yo konnen tout sa m fè, yo konnen pandan se tan mwen menm m konnen, m di kèt, pandan 6 mwa sa ap rete a, m ap fè yon fason pou m pa nan zen, pou m pa nan zen, epi zen ap kouri sou mwen. Donk ann di si Lovely Love ansanm avèk Landy te move moun, yo t ap pataje l epi tou yo t ap fè videyo, yo t ap ban m bon frap. Èske w konprann sa m di w lan? Donk fanatik mwen menm ta pral joure, ta pral di o li konsa vre, li konsa vre. Pandan se tan mwen m la map eseye swanye imaj mwen pandan se tan m pa konnen ki zen kap bouyi sou do m. Èske w konprann? Lè fini tou m yon lòt bagay ankò. Lè yon moun moute sou rezo sosyo l denigre yon aktris, moun nan kap fonksyone ansanm avèk moun nan epi l moute l denigre w, fanatik yo menm piske l pa vle wè w li p leve l anlè. Depi yon moun moute li vin denigre yon moun se p dèyè moun nan pou nou kouri paske lè moun nan tap byen viv yo te antann yo tap mare sosis yo tap bo yo te li sou lòt yo tap manje nan menm bòl yo tap bwè nan menm gode Nou pat konnen. Se pa kounya pou moun nan kòmsi lèl pa nan palavò la pou ap vin moute. Paske nòmalman moun nan ki vin moute l vin live pou an pap janm di san pou san verite. Lap bay 30 pou san verite lap bay 4 e 70 pou san manti sou ou. Ou konprann? Lap bay 70 pou san manti sou ou, lap pase pase pase pase pase lap bay manti jis kounye apre ou ka tabini pou ou. Epi moun yo menm ap di w oh entèl pa bon vre entèl sesi entèl sela. Pandan se tan Mwen m poko janm moute pou m live pou m pou m denigre yon moun. Moun nan gen dwa chache m, m enève m son moun ki gen gwo san. Bon lontan m te bay pase moun pa p vin bay sa nan mwen ankò. M moute m ba w m ba w repons. Paske m pa renmen lè moun ap fè manti sou mwen. M son moun ki kòmsi ki gen gwo kòlè. Kòmsi depi m wè kòmsi moun nan m te konn ap fè byen pou w se manti w ap fè sou mwen. M ap pran lwa. E mi ok kounye la ni m fanatik. Woutan nan mwen mwen mwen apresye ou anpil ou son moun ki gen bon kè. Lè fini ou ou vrèman bèl. Ou vrèman vrèman vrèman bèl. Mwen apresye kòmsi ou kenbe tèt ou. Ou vrèman bèl ou fini lekòl. Kòmsi kenbe tèt ou demis djeve kòmsi ou son bèl aktris. Ou konn jwe ou ou ou gen kè sansib ou renmen moun men ou jis kòmsi gen yon ti tanperaman. Ou tèt cho! M te konsa tou wi. Li se yon bon coach. E sa fèm chèm di. Claire map di l wi m fè anpil betiz. Anpil betiz nan pa tande m nan renmen fè sa m vle. Nan renmen fè sa m vle. Paske m se yon moun ki te dolote anpil. M pa pran lòd moun. M pa pran konsèy moun. Yon sèl moun m te konn tande nan konsèy. Li pa menm manman m non. Claire ti moun manman m ki ta di m yon bagay la m ta tande l. Li rele Fednaelle François. On sèl moun m te konn tande nan konsèy. Li pa lòt ke Fedna. Kounye a men jounen jodi an, m pap di nou dozado non, men bouch fanatik yo avèk bagay pibliye foto sa, yes yo vin mete m prèske dozado ansanm avèk li, li vin bloke m nan sa m te mande. Banm di w, spesyalman jan w te pale a, tande banm Claire avan w. M wè bagay sa a Widiana, bagay sa a m fè prèske yon semèn map kriye. Ganorade sèlman m bwè kòmsi m pa ka manje, sa fè m mal. Sa te plis fè m mal pou Fedna tou paske m ekri Fedna, m rele li pa reponn paske jan w te lage mesaj ou di nou 2 a met ansanm pou nou pibliye foto. Kòmsi bagay lan fèl mal, bagay lan fèm mal tou. Imajine ou wè Fedna gen yon timoun, yon pitit fi, yon bèl pitit fi, li pran nan sezaryèn. Ou panse kòmsi li tap pran plezi l pou l nan pibliye yon foto yon jèn fi toutouni pou l mete a yon lòt kòmsi pou poukisa e ou pat fèl anyen ou konprann, ou pat fèl anyen, li pat gen oken pwoblèm ansanm avè w. Wi Fedna tou, Fedna gen anpil bagay m fè sitou sak rive m dènyèman la, si m te konn tande l paske l toujou di m Milova men sa li toujou ap banm konsèy li toujou ap banm banm konsèy ou wè sak pasem la jodi a di demen se vèk wè milova deside pou vin kotem pou nou pale kòmsi poul banm konsèy poul di milova sa wap fè men sa pou fè men sa pou fè sa li gen lakay li vre men m ta renmen nou ti kesyon milova m ta renmen nou retounen janm te ye a banm reponn yon ti kesyon gon moun ki mandem poukisa m pat pat li 36 mesaj fedna yo sinsèman m pat lil m pral di nou poukisa m tèlman son moun ki gen respè pou fednaelle m pat vle nan 36 mesaj sa yo te gon bagay li te di ki pral deranjem pou m al nan reponn lèd vwala m konprann m gwo sa klè se pou tèt sa m pat li mesaj yo paske m gon respè apa pou li wè menm jan m gen respè pou manmanm m te sot anndan vant li an se konsa m gon respè pou fednaelle m di nou m konn pa tande konsèy manmanm fednaelle banm yon konsèy m tandel. Nou konprann? Yeah, Sa banm tou, banm tou, banm tou. Pou mwen anpil, anpil, anpil, anpil. So konya nou pa an kontak, nou pa pale. Menm yon fam demonya konya bloke paske m pa konn desizyon pandan se tan m prè mwen menm pou m tounen ansanm avèk tout lòt moun yo pou n al kontinye yon fam demonya. Son bel pwojè. Non, Fedna tap jwe l wi, menm mwen menm tap jwe feyton an. M te di m tap kontinye jwe l. M te di sa okontrè, se ou menm ki te di oh non pa okipe Milova. M te rele Nana m di a, map kontinye jwe feyton an wi. Ou di ou pat vle. Wè se youn nan bagay kòmsi yo toujou fanatik yo toujou ap di m toujou ap achte figi Fedna e Fedna menm pa dis mwen pa dat mwen. Se pa sa kòmsi Fedna non sèlman li tankou yon manman kòmsi nan bay konsèy kòmsi dèfwa ou konn fin nan yon pwoblèm moun lan ba w konsèy ou pa wè lòt se ti sa w te ka fè pou li se poste yon foto l pou di l mèsi. Men lè moun nan wè w poste foto a li di ah sa son achte figi. Li pa konn konn si nan ki konsèy moun nan ba ou, kòman moun nan remoute moral ou nan moman ke moral ou te a zewo. Ou pa konprann? Li pa konn konn si ki sa moun nan fè pou ou. Li pa konnen ki enpòtans moun sa gen nan je w lè w poste moun nan fè ah li achte figi, ou pa bezwen okipe l. Ou konprann? Pandan se tan Fedna li menm l ap monte desann, li gen 2 timoun pou l mennen lekòl, pou l rele, pou l ap veye yo, pou l ap sesi, pou l ap sela, mwen m pa gon poul sou kont mwen. Ou konprann sa m di w lan? Tout jounen telefòn nan men, m ka fè nenpòt 92 mil pòs. Ou konprann? Donk dèfwa ou konn gen yon pwoblèm moun nan retire w nan pwoblèm ou ye, ou pa wè menm si se poste yon foto l, ou te ka pa, ou pa ka eksprime w pou di men sa moun nan fè pou mwen, men sa moun nan fè pou mwen, se poste yon foto l pou ta di mèsi ma cheri, Fedna se yon moun ki toujou ap ba nou anpil, anpil, anpil, anpil konsèy. Wè gen Fedna, gen Anabèl, gen mwen menm nou se yon trio. Mwen avèk Anabèl nou toujou nan diskisyon wi, pou fèt mwen an mwen avèk Anabèl nou fè gwo diskisyon, sa pa pran rezo a. Aprè sa nou pale wi. Tout lè m gen Cameroun lè m ap fè zi avèk Anabelle, li joure m, m joure l. Li di, pa ekri m pou m pa bloke w. Li ret nan li, m ret nan mwen. Apre sa, nou pale sou Whatsapp. M rele l, li pale m apre. Se konsa nou sipoze ye. Fedna tou konn nan diskisyon avèk Anabelle. Men yo youn pa moute vin denigre lòt. Èske w konprann? Mwen menm, m pa konn sa k fè sa. M pa konn si se paske l konsidere m tankou yon timoun. Depi dat m konnen mwen menm avèk Fedna, el te gen bon relasyon. Nou pa janm nan kont. M pa konn se paske m gen yon respè pou li, m pa pale tout bagay avè l. Lè m gon pwoblèm, premye moun pou m rele ki pou ban m yon konsèy se li menm. Se moun m te fè plis konfyans, m p ap di pyès lòt moun afè m ke li menm. Lè yon fanatik yo renmen l lan, e pa san rezon, li bon tout bon. Se pa di m vin di sa la a pou m di m ap pase pou pi bon, pou pi bon non. Tout moun konn sa, Fednèyèl s on bon moun, li s on inosan, so. Li toujou renmen bay moun gwo konsèy. Mpa di li inosant. Pa gen pa gen inosant sou tè a. Lèm di inosant. Lèm di inosant se nan tout bagay. Li son bon moun. Mpa konn vi prive l. Mpa konn vi prive l. Se moun m wè a m konnen. Se moun m wè a m konnen. Nou pa pale tout pawòl. Nou pa pale bagay ki pou deranje nou. Li bay fanm a gason. Mpa konn se paske l te konsidere m tankou yon timoun. Paske l te toujou di m sa devan l m son timoun. M son timoun devan li. Li toujou ap di sa wi, li ap di Milova ou son timoun. M pa konnen si se vre serye li toujou ap di sa. Donk mwen m ta renmen, m ta renmen kòm se menm jan avèk Fedna, m ta renmen nou tounen menm jan nou ye a. Banm di w menm lè nou pa, nou pa isit, nou tout, nou pa fon sèl, kòm si si yon lè Fedna ta di, Milova n al Sendomeng, nou rive yon pwojè, Widiana, Anabèl, Fedna sou li, Islande sou li. Kòm si m ta renmen kòm si nou, nou, nou retounen jan nou te ye a. Paske nou goumen anpil pou nou la. Nou pa ka kite menm bouch nou, menm kòm si sa n ap regle nan, nan, Bagay pèsonèl nou vin mete nou nan divizyon kòmsi vin fè nou parèt lèd. Ou konprann? Jan nou ye a nou pa ka reprezante sinema ayisyen an. Donk se se nou menm k ap fè efò. Se nou k pou travay tèt nou pou n demisyone pou n ka di wi nou reprezante sinema ayisyen. Donk m nan nou m ansanm avèk Fednaelle. M nan nou kòmsi w mande Fedna padon. Kòmsi se yon moun l ap padone w. L ap pale avè w. Tankou. Lè bagay dot bicha la m di kèt m di gade fedna pa poste foto li menm ansanm avèk widiana bagay li ka fèl donk se paske w fèl yon bagay sa vle di widiana di yon moun pibliye foto w san kel pa fèl li pa dous ditou m pran anpil frap nan bagay sa m di m pat janm di fedna te pibliye foto m tou se fanatik yo ki te vire bagay la an kòbòy jan w te pale a cheri banm di w yon pawòl akoz de pòs m te fè ansanm avèk emosyon jan m te fè pòs lan so sak te rive nan zòrèy mwen an tou kèt. Kòm pa nou pa vle pa pale bagay zen, men si pwòp moun ki nan sen nou, pwòp moun ki nan sen nou, e nan moman m sou chòk, m gen Elas pwoblèm, tout ou kote m menm ou pase menm nan ak mwen, krèl. pase tant sou mwen, Ou sa se menm vrèman makrèl, wap gade ou wè mwen menm ansanm avèk Fedna, nou pa nan makrèl avèk pyès moun. Wap gade si m gwo pwoblèm nan wap wè m rele Fednaelle. M bezwen bagay m rele Fednaelle, m pa jwenn li m rete. M pap rele yon lòt nan nan antouraj mwen, se sa w pa ka konprann nan. Antouka. M razè, Fednaelle, m bezwen bagay, Fednaelle, m bezwen sesi, Fednaelle oswa Lion. Donk depi m pa jwenn li, m tou rete la paske, paske youn nan lòt nan antouraj mwen yo mande yo se kritik. M pa di, oh, jan l t ap pwopòz li, li ret nan bèl kay, l ap fè sesi, l ap fè sa. Se yon kritik li pral ye, se sa w pa ka konprann nan. Kòmsi ou menm ou fè tout moun konfyans nèt. Ou konprann? Donk lè sa, yo, yo. Antouka, jondi an, kòm sa m te ekri an te rive sou Faith Damal e jiskaprezan li te ekri mesaj yo m pa konn sa yo te di paske m te vin chanje telefòn lè m te vin Sendomeng lan m pa janm konn sa yo te di nan mesaj yo paske m pa t janm gen chans li yo jis pou m pa t wè yon bagay ki te deranje m pou m ta al nan reponn li lèt. Byenke m konnen se yon bagay ki t ap difisil wi pou m ta pale ansanm avèk Fedna lèd. Bon, m pa konn si l anba live lan, si l ap gade l ou pa, m pwofite mande l eskiz e m pral rele l tou. Non, e pa si l ap gade l, m ap ekri l pou m mande l eskiz. M pa ekri l, m pa ekri l, non, m ap rele l. Pou nou retounen jan nou te ye a. Lè fèt li an, m te ekri l. Lè fèt li an, m te ekri l, m di l bòn fèt, li pa t li mesaj mwen. Lè m te di Mayley sa, Mayley te di petèt li te gen, li gen dwa gen twòp mesaj, nouvo nimewo genyen l pa konnen, li pa anrejistre, li ka pa wè l klè. Ey, wè mwen avèk Anabèl nou toujou ap goumen an fèt dèyè l pou bagay sa. Ekri l. Defwa m konn moun di konsa m pral bloko. La moun sa di, oh cheri m te okipe m telman gen mesaj. E pa fòt mwen, sa w te di m bebe? M konn voye voice bay Fedna jiska prezan l pa tande yo non. Li gen twòp bagay l ap regle. Li pa menm jan avè nou baz, fò n konprann sa. Yes, so m pral rele l. M gen pou m rele l pou m eskize l de sa paske sa te rive sou limaj. Non w ap fè sa, w ap fè sa an prive, w ap pale avè l an prive. Epi apre nou ka planifye yon live. Men rele l konsa la, li p ap bon ditou. E pa nan live lan non m di map relel lan. M gen pou m fè sa avèl an prive. Jan nou pale an prive avan nou planifye live lan. Hey! Milova Kechou kraze lit la lan menm. Kechou di m pou m renmen avèl. Kechou mèt vini vin met bag la. M la pou moun ki vin met bag la anvan. Mezanmi si m nan jwenn nan live lan. Gade sa map di. Antouka, se jan m di nou an, m gen pou m al ek- e- rele l, rele e Fednaelle. M pap ekri l paske m gen dwa ekri li pa janm wè mesaj lan. M gen pou m rele l menm. M ap rele l nan telefòn pou m pale ansanm avèk li. E depi antant lan asepte, n ap, n ap planifye yon live pou nou fè yon live Epi apre sa, m pa konnen poukisa l pa vle kontinye yon fanm demonyak. Si tout fwa l vle kontinye yon fanm demonyak, mwen m prè deja, tout lòt moun yo dakò deja, e sèl Milova m potko kontakte, paske m pa t janm ekri li, poutan nimewo l te toujou sou telefòn mwen. M panse kounye a w prè, e pa vre Milova? Hein? M panse kounye a w prè pou, pou, pou kontinye yon fanm demonyak? Bon! Hey! Non, m pa, m pa fin di m prè non, paske gon chèf fò m mande l avan, m pa ka mande. pou kontinye donk depi fèt Nayèl vle tout moun te dakò deja tout moun ki sipoze an te dakò se jis repons ou a repons fèt Nayèl. Banm di w wè fèt na a banm di w fèt Nayèl ap toujou dakò jwe l paske se pou yon moun ki tou ki egri de siksè moun se youn nan bagay li toujou ap di m toujou ap di Milova ou konnen poukisa m apresye w paske ou pa egoyis paske li viv ansanm avè m li konnen kiyès mwen ye vrèman kòmsi si w wè fèt Nayèl kanpe l ap di w Milova pa egoyis konnen monchè m pa egoyist vre wè fedna depi ou pale avèl depi ou ekril gen yon moun pou ekri tou konnen li pap ka pran desizyon pou kont li pa bliye ekri lion pale ansanm avèk lion epi pou nou met tèt nou ansanm pou nou avanse kòmsi divizyon an pa bon jan nou ye tankou chyen manje chyen ala li pa bon ditou li pa bon. Yes konnen pwojè sa se yon pwojè se youn nan pwojè tou ki bese chanèl mwen an sim pa kontinye pwojè sa. Tèt ou cho tou wi Tiana tèt ou cho dèfwa m konn di konsa kèt M konn di kou sa genlè kèk klop yo limen dèyè w wi e frèm mwen di sa wi. E pa sa m son moun ou konnen m aji mal, m gen gwo san, m toujou m toujou pa vle tande konsèy moun, se bagay m ap peye jounen jodi an. Se sak fè m retire m retire bagay sa lakay mwen. Afè pa tande konsèy moun nan non, m pa konsa ankò. Kounye a lè yon moun pale avè m, m tande. Eske Nana ap nan pwojè a? Kiyès? Nana. Bon, sa retan kesyon. Sa ret an kesyon paske m pa an kontak ansanm avèk Nana, m pa konnen si l ap deside kontinye jwe tou. Sa ret an kesyon. Men m konnen tout lòt moun yo te deside kontinye pwojè an, se sèl repons ou a, repons Fednaelle m potko jwenn. M gen pou m rele ni Lion, ni Fednaelle pou m pale ansanm avèk yo prive. Bon, avan w rele Fednaelle, pito rele Lion avan.